Medam mesye bonswa depi studio 18 la vwa dlamerik la nan Washington mwen se Jacquelin Belizaire jodi a se madi 8 novanm 2022 e se jou eleksyon isit ozetazini kèk nan gran pwen kap domine aktyalite a. Etazini, eleksyon mi manda ak prensipal anje politik, kontwòl chanm depite a ak sena a. Kesyon an jeneral ke yo te poze Louko yo, Louko ekstrèmeman byen reponn. Ayiti, Jounalis Louko Desir ak Esaü Cesar reponn jodi a envitasyon dcpj an koneksyon ak asasinay antreprenè e lidè politik Eric Jean Baptiste. Epi reyaksyon e analiz sou desizyon Lèzetazini ak Kanada pran kont Youri Latortue ak Joseph Lambert, 2 lidè politik. Mèdam, mèsye, bonswa yon lòt fwa ankò. Mèsi dèske w chwazi voa Kreyòl pou w enfòme w aprèmidi a. Tankou nou sot di l, jodi a se yon jounen eleksyon isit Ozetazini. Se yon eleksyon ki genyen kòm anje prensipal kontwòl Chanm Depite a avèk Sena. Nou gen Jean Robert ki ap suiv pou nou de trè prè sitiyasyon an. Jean Robert. Ki sa nou ka ki sa nou kapab di sou kesyon sa e ki jan spesyalis yo, obsèvatè yo wè e eleksyon sa a yo di se yon eleksyon ki definitiv an istorik. Eleksyon istorik vu kantite moun ki an je a dabò e kantite efò k ap fèt pou ke swa demokrat yo kenbe kontwòl e 2 chanm yo puiske yo deja gen e pouvwa egzekitif la oubyen ke repibliken yo menm yo pran youn oubyen nan 2 chanm yo e li ta dwe menm bagay la pou li. Donk se se anje sa se ka ap detèmine ki sa Prezidan Joe Biden pral fè nan 2 pwochèn ane yo. Sa depan si Demokrat yo yo kenbe kontwòl 2 chanm yo oubyen youn ladan yo oubyen Repibliken yo pran 2 chanm yo oubyen youn ladan yo. Dabò n ap di w ke dabò gen 435 syèj a pouvwa nan Chanm Depite a ki ki an je. Donk se la tout bagay la. Pou lenstan n ap di w ke Demokrat yo yo genyen 220 syèj nan sena, nan chanm depite a epi tandiske repibliken yo genyen yo menm 212 syèj epi gen yon tyè sena swa 35 senatè ki tou ki nan eleksyon ki nan eleksyon pou sena a epi gen tou 36 gouvènè ki yo menm nan difèt eta yo menm ki tou pral ale nan eleksyon sa se yon kote epi n ap di w ke deja pou daprè tout done ki deja pibliye deja ebyen responsab elektoral yo di w gen. Plis pase 42 milyon elektè ki vote antisipe, antisipe swa pa lapòs oubyen ki deja ap vote avan dat jodi a. Donk sa vle di ke espesyalis yo deja atann yo, Jacquelin, ebyen gen anpil posibilite pou ke gen anpil moun ki soti al vote jodi a konpare avèk Ane ki pase oswa pa egzanp 2018 pa egzanp ke yo sèvi kòm referans. E Jean Robert e di m non ou te nan lari a nan Washington nan Maryland e rapidman di nou kisa w wè. Bon sa nou wè nou wè gen yon ansouzyas kay elektè yo se prèske menm sa k te pase an 2020 e lè elektè yo te soti pou yo t al vote paske piske anje jodi a Se pa, se kiyès moun kap kontwole kongrè a? Se ki pati kap kontwole kongrè a? Donk moun soti al vote e pa bliye ke eleksyon li pa sèlman konsène kongrè a men li konsène tou otorite lokal yo, sa di gouvènman lokal yo, kongrè lokal yo, li konsène tout sa yo tou. Donk gon patisipasyon ki vrèman pou moun soti e pou yal bay rezilta sa yo bezwen e ki jan yo vle e nou ka ap di chapante. pwochen 2 pwochèn ane administrasyon Joe Biden nan pral pase sou pouvwa a. Mèsi Jean Robert Philippe, donk nap swiv pou eleksyon isit Ozetazini se eleksyon mi manda e tankou Jean Robert sot dil la enben prensipal anje a se kontwòl chanm depite a avèk sena a nap gen poun retounen ankò. Konnya nou pral nan peyi Dayiti kote jounalis Louko Desir avèk Esaïe César Ou menm li vin al vin la ok men m pa wè ke nòmalman ki rapò epi a 10 è men kounye a gade lè l ye pou nou pran nan e m pap ba nou manti nou wè tout fanatik yo k la si Louko ap dòmi la tout fanatik ap dòmi la ok e sa gouvènman ap fè a la gon kote se kòmsi e dife l ap met anba grès la san l pa konnen lè nou deja nan yon bagay nou cho deja nou la nan pale anpil deja nou la manifestasyon nan dèyè nou nou pa ka ap ba Louko pwoblèm toujou e Louko pa koz anyen. Pèz ayisyen sa pa konn anyen. Si yon lwa chak madi vin nan tèt yon nèg li prevwa de bagay e se di Anel ap pran bal ak lwa Anel pran bal. Douko se yon jounalis li ye kap sèvi yon peyi ok. M pa wè ki devwa gen pou yo rele misye la menm. Donk se te yon ide devan dcpj a avèk jounalis Louko Desir e Esaïe Cesar ki reponn envitasyon dcpj jodi a e nou sot te tabli kontak avèk korespondan nan Pòtoprens ki fè nou konnen ke 2 jounalis yo toujou anndan dcpj a yo kontinye ap reponn kesyon menm jan nou sot tande avoka mesye Louko Desir sot di la. N ap rete toujou nan aktyalite a konsènan peyi Dayiti. Gouvènman anonse repriz distribisyon pwodui petwolye yo apati de samdi kap 12 novanm 2022 a nan tout stasyon sèvis pandan ke gen yon masak nan Laboul gang Ti Makak kontwole, plis pase yon kenzèn moun mouri, Renan Toussaint gen detay depi Pòtoprens. Daprè enfòmasyon yo, se prezime chèf gang Laboul la yo konnen sou non Ti Makak kap chèche kontwole plis teritwa nan sware dimanch 6 novanm 2022 an ki anvayi lokalite Jouma Taraz poul afwonte yon lòt gwoup gang ame Bilan, 17 moun mouri, pami yo 3 zenglendo nan katye Jouma ak yon ventèn kay boule. Pandansetan, byen bonè maten madi 8 novanm 2022 an, nèg loudman ame kidnape pwopriyetè antrepriz Azteca Distribution an, Patrick Ziriic ak madanm ni, Delma 48, malgre yo te abò yon veyikil blende. Nouvo dèy nan mitan kòporasyon jounalis la an Ayiti, Fritz Dorilas ki t ap travay nan Radyo Tele Megastar se non jounalis sa ki mouri anba bal nèg ame nan zòn Karade pandan ke 2 prezime bandi ki t ap sikile abò moto mouri nan boukantay kout zam ak lapolis. Sa pase nan stasyon Piblen Dèlma 75 lendi 7 novanm ak madi 8 novanm 2022 nan zòn Dèlma a yon kalib 9 milimèt ki te an posesyon mesye sa yo sezi. Yon lòt kote, gouvènman ayisyen an anonse apati samdi 12 novanm 2022 repriz distribisyon pwodui petwolye nan tout stasyon sèvis sou tèritwa nasyonal lan plis pase 2 mwa apre Minis komès ak endistri an, Ricaden Saint Jean ki fè anons lan di mèkredi 9, jedi 10 ak vandredi 11 novanm 2022 konsakre sèlman pou alimante ponp gazolin yo pou fasilite repriz total aktivite sosyo-ekonomik yo an Ayiti. moun ki gen veyikil gazolin pral achte galon an ak 560 goud, dizèl 660 ak kewozèn nan 655 goud pandan ke ou konn sa deja popilasyon an te okipe beton an pou mande ekip an plas lan bese pri gaz lan sou mache nasyonal lan piske lavi an twò chè. Renan Toussaint pou voa Kreyol, Potoprens. Mèsi Renan Toussaint, ou toujou sou voa Kreyol wap swiv yon pwogram an lang kreyol ayisyen e pi gwo sijè nou jodi a se eleksyon mi manda isit Ozetazini avèk yon anje spesyal ki se kontwòl chanm depite a avèk sena ki kounye a nan men demokrat yo. Men nou pral nan an Ejip kote nap rejwenn jounalis Philippe Crowther ki li menm pral pale de du changement climatique. Les élections américaines de mi-mandat pèse quand même sur les pourparlers ici aujourd'hui. De nombreux militants écologistes ont peur qu'une défaite des démocrates ne rende plus difficile The global goal on adaptation needs to be prioritized both in terms of financing and timelines. Sharif a raconté comment son pays a été frappé par des inondations catastrophiques ces derniers mois qui ont touché 33 millions de personnes et causé plus de 30 milliards de dollars de dégâts économiques. D'autres pays comme Vanuatu et Tuvalu, ainsi que d'autres nations vulnérables, ont fait preuve d'autorité morale. Ils veulent un traité de non-prolifération qui arrêterait la production de combustibles fossiles. Selon eux, le monde devrait affronter le changement climatique comme il le fait avec les armes nucléaires. Let's get only going to get worse. Les pays riches ont jusqu'ici subit de nombreuses critiques de la part de nombreux dirigeants de pays en développement, mais le président du Malawi, par exemple, Kominote ayisyèn nan ap jwe yon gwo wol nan sa k ap pase nan eleksyon mi manda yo, non sèlman nan moun k ap patisipe, men tou nan moun ki kandida pou okipe yon pòs elektif isit Ozetazini. Nou pral dabò tande plizyè moun ki opine nan mikwo kolaboratè nou Valerio Saint Louis. Ann swiv yo. Depi m maten tout moun ap vote pa gen oken pwoblèm tout bagay ap fonksyone trè trè trè byen la e manadjè la kowòdonatè a fonksyone trè byen li bay bon sèvis e tout kowòkè yo la tout travay trè byen tout ap tout bagay ap byen mache tout moun vote byen rapid san oken pwoblèm antre sòti antre sòti no pwoblèm tout bagay klè. Trè byen e nou remake la son stasyon alò se yon kote moun ap vote gen anpil ayisyen ki vin vote nan zòn nan? Anpil ayisyen. Anpil ayisyen Anpil ayisyen ap vote. Vote trè trè byen tout bagay byen. Tout bagay byen pase. Byen pase nou jwenn diferans ant ayiti e bò isi. Ki diferans nou jwenn? Demokrasi Yo li fèt pwòp, pa gen moun k ap goumen, k ap rale manchèt sou youn lòt. Mwen m kontan dèske m nan peyi pa bò isi pase m ka vote, pase sou Divalye pè, pèsonn pa t ka vote, pèsonn pa t ka nonmen non pyès moun, tout moun te ret di yo pran bal ou ofon, kounye a nou kapab vote avèk demokrasi pa bò isi. Ban m mande w yon bagay, se premye fwa w ap vote, wè w vote Ayiti deja pa vre? Ayiti, m pa t konn vote Ayiti. Ou pa t konn vote Ayiti? Premye fwa w vote isit? Oh devan 92 map vote. Ok ok trè byen. Sa vle di omwen bò ici a nou ka vote. Oh wi. Donk pou ayisyen yo menm kap kouri nan kous lan nou panse ke yap byen pase tout bagay ap byen pase pou yo? M swete yo byen pase. Ou swete yo byen pase? M swete yo byen pase ya. Dakò. M swete m swete tout demokrat pase. Tout demokrat yo pase ok vwala. Se gras a demokrat ki mete m nan peyi a. Fòm vote pou demokrat. Donk vwala se yon gwoup de elektè ayisyen oubyen ayisyano ameriken ki te al vote. Valerio, kisa w ka di nou? Nou konnen ke New York se yon kote ke gen anpil atansyon ki sou li paske genlè kou sa trè sere lòtbò a. Di nou non, kijan jounen an ye? Anpil atansyon nan eleksyon jodi a piske New York se kanmenm ou sot tande la e medam yo di yo vote demokrat donk se yon kote an nou di pito New York se yon eta demokrat se sa ke listwa rakonte men fwa sa a eleksyon yon ti jan gen kè sote ladan l nan sèten zòn notaman nan New York n ap presize ke nou nan Brooklyn New York nan Utica Avenue voa Kreyòl pase nan de twa biwo de vòt aktyèlman twa biwo de vòt ki te nan Brooklyn kote ke nou te remake maten an bonè Dè sizè di maten, moun yo pran chimen e vòt, yo pran chimen biwo vòt yo, yo vote. E nou remake kote nou ye an la, Janklen se yon katye kote gen anpil Ayisyen ki frekante l e anpil Ayisyen vin vote. Yo di yo yo vin ranpli devwa yo. E jan nou wè madanm sa a byen kontan ke l isit Ozetazini pou l pou l ranpli devwa sivik li pou l vote. Men tou, genyen dè Ayisyen Ameriken, jan w sot di lan Janklen, ki yo menm tou nan kous elektoral la. N ap pale de madam Fontus, Mathilde Fontus, ki li menm pa twò lwen nan katye sa a, li pito nan distrip 46. Distrik pa l li an se yon distrik ki nan sid Bwouklin e se yon distrik jisteman ki gen kè sote ladan l nan eleksyon sa a piske jan m te di l nan kòmansman prezantasyon m se vre Nouyòk se yon eta an majorite eben demokrat men nan zòn Matil Frontius ki nan south nan sid Bwouklin an nou di pito an n presize nan sid Bwouklin an eben genyen yon kandida repibliken ki yon ti jan ap talonnen l. Se sa k fè li trè enpòtan pou moun soti al vote. Ayisyen yo santi ke yo oblije soti al vote e nou remake avèk kamera voa Kreyòl anpil nan yo deplase. Nou wè moun tout laj, dè granmoun, dè jèn moun tou ki ale nan biwo vòt yo y al vote paske jan nou ka konprann eleksyon mi manda sa gon anje ladan l. Enben kontwol chanm nan pa 2 pati yo se yon batay nan lakou Nouyòk. N ap presize anvan nou fini pou nou di tou ke sa ke nou menm tou n ap gade avèk anpil medya ki sou plas nan Nouyòk e Ozetazini, y ap gade kous elektoral onivo gouvènè yo. Piske nou gen Gouvènè Kathy Hochul ki li menm nan batay elektoral la ansanm avèk Lee Zeldin ki se yon repibliken, daprè sondaj, daprè anpil chuichouibri k ap pale, li ta kapab genyen lamayòl nan eleksyon sa a. N ap gade pou wou. Se sa k fè nou sou plas byen ta aswè a la, n ap pote ba ou imaj e rezilta eleksyon sa a ki trè enpòtan pou tout moun atravè Lèzetazini e sitou pou moun ki nan lakou New York. Jaklen. Wi, Valerio, m ta renmen, m ta fò moun yo konprann tou ke se pa sèlman Kongrè a, genyen yon kous pou gouvènè ki trè difisil nan New York. Rapidman. Se sa, m sot pale de sa jisteman, se jisteman ka tire koul fas a Li Zelden, li trè difisil paske daprè sondaj, daprè anpil moun k ap pale la a yo di ke i sanm ke Pataki ki se youn nan gouvènè, gouvènè Pataki alepòk an 2006 li ta rive pran Lamayòl kòm gouvènè, fwa sa a gen moun ki di gen tandans pou Nouyòk eben ta tounen anba men repibliken yo nan zafè gouvènè. Men gen moun ki di tou avèk sipò ke ka tire koul jwenn li menm pou l chita, rete chita sou chèz la, li gen dwa rete, li genyen batay la. Antouka, se sa k fè mwen di tout moun rete branche, paske voa Kreyòl sou plas, n ap pote ba ou dènye devlopman aktyalite nan eleksyon sa a. E sètènman aswè a, eleksyon an, sètènman l ap kontinye jiska nevè di swa. Si gen rezilta k ap soti, n ap fè w konnen, paske nou sou plas. Mèsi Valerio Saint-Louis. Valerio Saint-Louis pale avèk nou depi New York nan okazyon eleksyon mi-manda yo. Donk. Sitiyasyon an trè chofe pa bò isit e nou gen sou plas Valerio Saint Louis e kounye a nou pral nan Florid, nan eta Florid kote ke enben gen Ayisyen yo, elektè tankou kandida yo menm k ap make tou ki ap patisipe nan okazyon eleksyon mi manda sa yo k ap dewoule isit Ozetazini e ki prezante yon gwo anje politik. Nou pral rejwenn Jeanty Augustin Junior. Maten 8 novanm 2022 an, Se dènye lin dwat pou eleksyon mitan manda yo nan Etazini. Voa twouve l nan Washington Park, nan North Miami Beach, kote gen kandida ayisyen ki nan eleksyon nan zòn sa a. Nou te pale ak Hans Mardy, ki se kandida demokrat pou komisyonè gwoup 4 nan North Miami Beach. Li gen anfas li, Fortunas Mouclair, k ap kouri pou yon lòt manda. Hans te pale ak nou. Chak fwa ou mete yon Ayisyen nan pozisyon nan peyi Etazini, yon peyi ki tèlman fè nou mal, Ebyen son fòs ou bay lè nou rive pou nal pale pou peyi sa kap pase mizè nan men gouvènman ameriken depi diktantan. Madam Cola, yon ayisyèn ki sot vote, di se devwa l pou l al sipòte tout ayisyen k ap fè bon bagay. E nou kontan anpil dèske on ayisyèn gen dwa reprezante ayisyen. So lè nou wè yon ayisyèn kanpe pou l fè on bagay de bon, nou oblije kanpe dèyè l. Paul Villard, ayisyèn, komisyonè demokrat pou Gwoup 2 a, pral chèche yon dezyèm manda anfas kandida repibliken Jay Chernoff ki son Jui. N ap mande tout moun yo sòti vote. Nou panse ke nou ka di Komisyonè vil la deja genyen men se pa sa l ye. Nou la pou nou ankouraje non sèlman moun ki deja vote pou nou di yo mèsi epi moun ki poko vote tou n ap di yo sòti vote paske yon vot nan eleksyon lokal li fè yon diferans. Pou Jòj, al vote se yon mwayen kandida pou pòs komisyonè nan North Miami Beach, te pale ak voa Kreyòl. Premye fwa ke map antre nan politik, se avoka kem ye pa paktis, men m toujou gen yon santeman pou ede pèp la, ede vil la, epi m panse nan tan sa, nan moman sa, li ta yon bèl bagay si nou te ka gen yon jenn ayisyen, jenn avoka ki te ka reprezante moun yo, pou te ka reprezante nou, pou avoke pou nou, epi se pou rezon sa kem la. Jean Colas, sitwayen ayisyen sa a, Panse se ayisyen ki pou sipòte ayisyen nan kèlkeswa sa y ap fè a. Paske nou reprezante sosyete ayisyèn nan e nou gen anpil ayisyen ak ayisyèn ki patisipe nan eleksyon, nou sipoze kanpe pou nou sipòte yo, dekwa pou kominote a ka chanje pou ayisyen kab gen yon pi bèl vi nan sosyete a. Eleksyon yo poko fini. Biwo vòt yo ap fèmen pòt yo ak 7 è nan aswè. Jeanty Augustin Junior, Miami, pou Lavwadlamerik. Ou toujou sou voa Kreyòl, w ap suiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen kote pwen ki enpòtan jodi a, se pwen k ap domine aktyalite a, se eleksyon mi-manda isit Ozetazini. E nou pral rete toujou nan Florid, nou pral rejwenn oubyen nou pral nan Massachusetts avèk Dorellas Erlich Dorellas ki li menm pral di nou ki jan sitiyasyon an ye e ki jan kominote ayisyèn yo ke se moun k ap vote, n ap pale elektè yo, ke se kandida yo. Difikilte m te rankontre se lan mwa de septanb lan paske sonje byen akoz de nom ki pa lan kanpay lan e moun yo pa konn bagay sa lè yo rive yal vote yo pa wè non mwen yo stil ap mande m Fred m pa wè non w m di non non m pa ladann so li vin difisil pou yo menm pou yo ka konprann ke menm si w te konn li dayè premyèman m ale pou state reprezantatif men lè w rive lan balòt lan li ekri reprezantatif and general court that's youn Dezyèmman, si w depoze stikè a, stikè a mal pou l dekole pou l te mete l nan pozisyon ou ta mete l lan. Si w mete l ladan li, lè l rive lan machin lan, machin lan jete l bak. Sa se yon lòt ankò. Gen moun ki pa konn kote pou te mete l, yo mete l nenpòt kote. Gen moun tou ki pa wè nonm, yo depoze ti boul lan pou lòt dam nan oubyen pou lòt kandida yo. So sa se te yon manòs. Men, avèk demach ke nou fè lan radyo, televizyon e avèk bouch a bouch, fwa sa li vin pli fasil. Fred detaye bay voa Kreyol eksperyans li nan travay pou plizyè majistra ki te pase nan vil Brockton ak kapasite li genyen pou negosye ak Repibliken e Demokrat. E m ka negosye avèk ni Demokrat lan, ni Repibliken an. Poukisa? Se paske se vil Brockton nan, zòn mwen an m benyen devlope. Apa eleksyon pou pòs State Reprezentatif nan vil Brockton, sa n rele depite a. Kat kesyon ki nan bilten an. Konseye Minisipal Ayisyen-Ameriken nan vil Boston Hoo Dilugène sòti yon videyo pou di ayisyen yo kòman pou yo vote pou 4 kesyon ki nan bilten an jou eleksyon 8 novanm 2022 a. Mwen menm map reponn wi a tout kesyon yo map diw poukisa kounya premye kesyon an se fair share amendment map vote wi epi map diw poukisa lajan kap kreye nan fair share amendment la ap ede sipote edikasyon transpòtasyon avèk tout wout nou yo nan Massachusetts la. Epi jan l ap fè sa, moun lajan moun fè ki plis ke yon milyon dola ap gen yon taks de 4 pousan k ap ede nou peye pou edikasyon e pou wout nou yo e pou transpòtasyon tout bagay konsa. Kesyon nimewo 2, Gen pran asirans dantè, pi gwo pòsyon lajan pasyan an peye dwe itilize pou pran swen pasyan an pou l pa peye plis lajan. Kesyon nimewo 3 ki gen rapò ak biznis pou bay plis lisans alkòl ak biznis nan Massachusetts la. Kesyon nimewo 4 la pou bay lisans pou kondwi machin san mande papye ki gen pou wè ak imigrasyon. Erly Tutorelas depi Boston, Massachusetts, pou Lavwadlamerik. Se nan finisman sware samdi 5 novanm 2022 an ke Asosyasyon dè Farmasyen Ayisyano-Ameriken te bay randevou pou twazyèm gala anyèl Scholarship Fundraising avèk Award ke yo òganize ane sa a nan lokal Signature Grand nan Davie, Florida. Aprè les mots de bienvenue du Doktè Deborah Elvire Lolo ki se prezidant asosyasyon an, Doktè Ijann Ngango te bay lonè respè avèk distenksyon ak kèk lidè epi tou òganizasyon k ap ede Ayisyen nan Florida nan domèn lasante. Aktè powèt ak pwofesè lekòl Meka Grimo Marcelin te delivre yon powèm patriyotik ki te trè aplodi. Moman ki te pi enpòtan nan sware a se te remiz bous detid a divès etidyan ki nan kolèj pou etidye fàmasi. Òganizatè yo te eksplike ke se aprè ke plizyè etidyan enskri, yo fè yon triyaj baze sou orijin yo avèk nesesite ke yo genyen. Bous detid yo derape a 500 dola e plis. Sou 14 etidyan ki te dwe resevwa bous detid yo nan sware sila a, se 6 ki te prezan. Gala a te fini pa yon pèfòmans du groupe Klass. Antre gitaris avèk saksofonis Klass la ki te bay cho, envite prezan yo te pase de bon moman avèk òkès lan. Nou te rankontre avèk kèk nan etidyan ki te resevwa bous detid yo. M rele Megan Gabriel Joseph. M vrèman kontan wi paske m pat vrèman espere ke m tap resevwa scholarship sa. Jodi a m la pou m selebre tout bagay sa. Maximilon Mwen santi m byen, mwen kontan anpil. Mwen vle di mèsi Bondye pou bèl jès sa Hapa fè pou mwen. Gregory Pierre Louis Bon m santi vrèman alèz, kè m kontan paske m resevwa yon scholarship ki soti nan HAP. Òganasyon pou Haitien. Lè m tande de òganasyon an, vrèman yon jwa antre nan kè mwen. Pou m wè pèp mwen gen yon organization nan Pharmacy. VOA Kreyòl te angaje la konvèsasyon egalman avèk prezidant Asosyasyon dè Farmasyen Ayisyano-Ameriken ki se Doktè Deborah Elvire Lolo k ap eksplike objektif asosyasyon an. Bonsoir, merci d'être ici. Donc, association sa son association des pharmaciens haïtiens. Nou la aux États-Unis et puis bon, nou reyini ansanm pou nou ede popilasyon ayisyèn la aux États-Unis et en Haïti pou nou ba yo enfòmasyon sur la santé, kijan pou yo itilize medikaman yo pou yo pa Wi Jacquelin, jan w sot di l lan, eleksyon mi manda yo y ap avanse seryezman e nou rive nan fen joune a kote ke nou wè ebyen kominote ayisyèn nan malgre yo pa genyen kandida ayisyen k ap patisipe nan eleksyon yo men nou wè ke yo vrèman yo aktiv y ap mande pou moun ki nan kominote a ayisyen parèy yo pou yal vote e sa ke nou wè ki parèt etranj paske jan ke aktivite an ye la nan Atlanta nou wè moun yo te leve maten an ke pat gen twò gwo aktivite paske lè nou kesyone nou mande poukisa ebyen moun ki pale ansanm avèk nou yo di n ke ebyen gen anpil moun ki te vote nan early vote yo e sa vin fè ke pou jounen jodi an ebyen Moun yo pa vini an foul. Men yon sèl bagay ki genyen, avèk moun sa yo ki vini jounen jodi an, yo montre yo trè konfyan avèk moun ke yo vin vote yo e sa ke nou kapab di, nou te rekeyi nan bouch yo, yo di n ke, ebyen, sa k ap fèt nan Atlanta aktyèlman la a, y ap voye yon mesaj bay kominote an pou montre ke, Ebyen gen yon vwa, vwa ayisyen yo, yo konte menm lè ke yo pa genyen kandida ayisyen ki nan eta a. E Youmi di nou nou pa gen okenn ensidan e jodi a? Jiska mentnan pa gen oken ensidan, tout bagay ap ale nan kalm e nou wè vrèman sekirite yo yo vrèman vrèman on top. E menm mwen menm pou m te arive antre nan kèk biwo de vòt, se, m kapab di se chèf ki responsab bagay e tout kowòdinasyon yo ke m te oblije rele pou ban m aksè pou m te kapab ale pou m te fè kouvèti pou voa Kreyòl. E tout moun yo tou, yo, yo trè pasif e yo, yo nòmal, y ap fonksyone byen pou ke yo kapab bay rezilta avèk jounen de vòt sa a. Mèsi Youmi Janit ki tap pale avèk nou depi Atlanta pou voa Kreyol. Donk tankou nou wèl nou kouvri anpil eta kote ke gan pil ayisyen. Pa egzanp nan Atlanta pa egzanp ke pa genyen vrèman kandida ayisyano ameriken men kanmenm ayisyen yo soti al vote. Nou te soti nou te ale DC nou te gen Jean Robert Philippe ki te siyone DC e Maryland e ki te eksplike nou Anje ki genyen nan eleksyon sa yo, nou t ale tou New York avèk Valerio Saint Louis, nou t ale Florida avèk Jeanty Augustin Junior, nou t ale Massachusetts avèk Erlich Dorelas, epi nou sot Atlanta la avèk Youmi Janit. Donk se konsa nou kouvri eleksyon an. Pa bliye, voa Kreyòl ap sou plas paske rezilta yo poko tonbe e nap gen pou n pote rezilta yo pou nou. Mèsi dèske n te branche nan moman sa. Kontinye rete sou voa Kreyòl pou kapab gen dènye enfòmasyon sou eleksyon mi manda sa yo, tankou nou di l ki gen yon anje spesyal politik ki se kontwòl Sena avèk Chanm Depite a ki kounye a nan men Demokrat yo. Bonswa, mwen se Jacquelin Belizaire.